Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nan nouvo emisyon sa a nou pral genyen pou nou debat sou 3 dosye premye dosye a se yon gwo operasyon lapolis fè nan zòn kwadèboukè a dezyèm nan Mezanmi bandi pote boure m ta kapab di nan yon magazen oubyen nan yon konplèks. Nèg sa yo se sa yo bliye yo pa fè men atansyon y ale paske m ta kapab di se yon depa pa presipitasyon piske lapolis nete pa two lwen men nèg yo fè anpil zak yo kite yon machin ak yon moto ebyen véhicule été nommé des CPJ pour enquête. Et puis, troisième dossier, c'est libération de l'étudiante Velinda Charpentier Je suis très content d'être avec vous. Encore une fois, bonjour, bonsoir la famille. Eh bien, 27 me 2021, gen yon gwo operasyon ki mennen pa plizyè antite nan lapolis nasyonal, bri, bòyt, BLTS, dcpj ak anpil lòt ankò mete ansanm pou al fè yon gwo operasyon o nivo de la zòn site Doudoun. Li sitye nan Kwadèboukè. Ebyen fò n di ke nan kad operasyon sila, Nèg yo te jwenn replik kanmenm. Men ekoute lapolis genyen batay la puiske lapolis rive sezi 2 machin, 6 motosiklèt, yon revòlvè. Lapolis mete anba kòd Mikenley François, Roudy Michel, Jean Frantz Charles epi Honoré Joseph. Pou kwè l ye la a materyèl e sèjan la ki sont arete. Yo nan dcpj poursuit legal. Men fò n di tou arestasyon 4 bandi gen youn ki fè vrè l pou peyi san chapo paske nèg yo tap tire ansanm avèk lapolis. A wè lapolis blese youn misye chape epi gen youn li menm ki tonbe. Misye fè vrè l pou peyi san chapo. Donk lapolis ap chache move grenn, lapolis ap tonbe sou move grenn e lapolis ap arete yo sa ki Kanpe pou goumen ebyen bon se sa ki rive pou moun sa yo. Fòk nou di ke lapolis li vrèman mobilize sè dènye jou pou kapab pèmèt ke anpil zòn gen yon ti repi men pandan ke lapolis ap chache mete kontwòl sou yon seri de zòn pandan ke lapolis m ta kapab di antre nan yon lojik kòm si gang ki pa twò ap krache dife yo sa k pa gen twòp non yo ebyen se yo menm y ap detui paske tèlman gen gang nan peyi a la m gen enpresyon lòt ti piti k ap moute yo Lapolis fon jan kanmenm li toufe yo nan zen. E kelkeswa gang kap moute dan la repiblik jounen jodia la depil pa gen mta kapab di koneksyon ak lot gwo gang ebyen yap depatchaw yap depatchaw eske se yon gang konsa ki tap moute ki fè ke bon nèg sa yo depi anlè yo komanse depatcha yo lapolis pote boure yo mete nèg sa yo anba kod genyen yo menm ki mouri. Moun kap travay nan pak Midore, moun ki rete tou prè a, vous connaissez cette zone, c'est à Delma 33. Delma 33 a pwolonje prèske kou fin kite Radyo Televizyon Nasyonal Dayiti pou moun ki kite peyi sa a lontan. Yon bèl espas. Nan espas sa a m ta kapab di se yon konplèks, gen restoran, genyen kote yo vann telefòn tou sa. Ebyen, dans la journée du 27 mai 2021, sètadi jedi 27 me, yon gwoup bandi pote boure nan pak hmi dore a 2 zè de laprè midi, nèg yo anvayi pak la, nèg yo kraze yo brize. Nèg yo tire anpil kout bal, m ta kapab di se dega konsiderab. Si w ap gade byen w ap wè enpak bal yo sou mur lan. Nèg yo antre nan yon kote yo konn vann telefòn, nèg yo devalize la nèt. Men, pa presipitasyon, piske lapolis li menm tou pa t twò lwen, anpil bal t ap chante, ebyen nèg yo kouri, yo kite yon moto avèk yon machin Grand Vitara. Isuzu, aparaman. Ebyen nèg yo, jan n te di w li a, yo piye Magazen an. Vit, nos confrères de Radio Télé Caraïbes yo te rann yo sou plas. N ap suiv yon ti sekans pou wè kòman sa te ye. M salye laprès maron ki près ki la. Karayib. Radyo Karayib, m salye Radyo Karayib, m salye tout moun k ap tande. Bon, se pa dan nou te anndan, nou t ap travay, nou tande bal deklannche deyò a, e apre lè n soti, sekirite ap di men kòman, se te gen, se te gen pa dan. Yo t kwè gon machin nwa vit tente t antre. E machin nwa vit tente a se Subaru nap gade la e an di an Gran Vitara. Wi Gran Vitara avek yon moto kos ki ate a. Neg yo paret apre sa yo fin opere epa nan sekite a vin sou sekite a vin swiv sa le sekite a genle sou menl neg yo ouvè zam sou sekite a chans pou sekite a li pase dèmi sa w wè la Li kache e nèg yo ap vide bal, sekirite a tire avè yo, yo vole yo kite ni machin yo ni moto yo. Konbyen moun konsa ou te remake? M pat wè, m pat remake men m tande yo di se 4 nèg, 4 nèg, youn te ret nan machin nan, 2 antre anndan, youn ret devan sou moto a ap kontwole. Se sa, se sa m konnen. Sa ki antre anndan yo, yo pote bagay ale? Nan magazen e telefòn nan la, yo pran anpil bagay? Nan izi a, yo pran telefòn, iPhone, yo pran tablèt, Yo pran pil ba telefòn anndan. Apre sa, yo ale, yo fè. Yo t konnen. Vwala, enben se sitiyasyon zanmi t ap eseye dekri nou la a. E si anlè a gen, gen, si anlè a gen twou bal, nou pral gade. Ann mennen nou, ann mennen nou al gade ko, kote twou bal yo ye. Pyè Richa de nou, n ap monte. E sa se nan pati restoran nou ye la, nan Parc Medore a. E yo di nou ke gen gen twou bal nan tout zòn nan. Wala Pierre Richard Deno. Nou wè twou bal lan la. Nou wè twou bal lan la. E pi li soti. Li soti dèyè an la. Sa se twou bal ke mesye yo tire sou Pape Medore ki soti dèyè la. E moto mesye yo, se yo kouri kite moto sa, se yon yon kòs 200 li pa gen plak, li pa gen plak yon kòs nwa e blan e yon lòsenn nwa e blan e ke mesye yo kite e yo kite non sèlman yo kite moto sa men yo kite yon machin yon gran vitara nwa. Bandi yo pa pè non mesye. Gade kote nèg yo al antre. Nèg yo pa konn kisa k te rete ap tann yo. Ebyen, nèg yo antre la san kè kase epi nèg yo kraze yo brize. Epi se o kou de sèt operasyon, yo ta pral on ti jan enkyè. Bon, yo kouri, yo kite moto, yo kite machin. Kiyès ki pral dezyèm sib lan? Nou wè se te Parc Midore ki te premyè sib lan. Eske pral gen yon dezyèm sib? Donk tout magazen ki nan zòn nan veye kò nou paske kote nèg sa yo kòmanse la a ebyen yo ka pa vle mande rete. Donk lapolis fòk ou redouble defò e de vijilans pou kapab jere nèg sa yo next time. Men machin nan avèk moto a li deja nan men dcpj pou ankèt apwofondi. Petèt yo pral jwenn yon maksimòm enfòmasyon sou kesyon sila. N ap fèmen avèk Ajla Velin, daprè sa nou aprann, eben, li menm tou, li pa viv. Aprè l fin tande nouvèl yo kidnape pitit fi li, e sou rezo sosyo yo anpil vwa t ap leve pou kapab mande liberasyon etidyant sila a pou l te kapab asiste ak fineray manman li. Yon lòt kote, antreprenè Dave Augustin ki te anlve lakay li nan Karadenian dat 20 me pase a, li toujou nan men ravisè yo. Liberasyon Velinda Charpentier, Dave toujou nan men raviseur yo, men fòk nou di Jacmel li menm li toujou leve kanpe. Paske Jacmel di ekoute se pa fini, donk kounya la yo antre nan lòt lojik fòk otorite an plas yo travay pou kapab genyen sekirite nan peyi a li pa nòmal pou ke maten, midi e swa Se bandi kap fè la lwa dan la repiblik. Alò fò n di ke jounen 28 me 2021 an, Jakmèl deja leve kanpe, m ta kapab di se prèske yon imaj vil mòt n ap gade de Jakmèl puiske moun yo vrèman mobilize la pou kapab fòse leta pran yon ansanbl de dispozisyon pou kapab rezoud kesyon sila nan peyi. D'Haïti. Merci la famille, un maximum de commentaires, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pour nous dire que vous appréciez le travail epi après qu'est-ce qu'on dit? à la prochaine!